Bonjou, bonswa la fami, on pe pa dire avèk plezi nou antre la ka ou pou kapap pote ba ou yon nouvèl emisyon paske bagay yo vreman waw nan peyi dayiti. Two trist menm, nou ta kapap di pa gen kalifikatif pou nou dekri sa kap pase nan peyi dayiti a. Yè, mwen te ba nou yon enfòmasyon konsènan bon repo, maten mwen te fè yon ti rale sou kestyon bon repo a. Men ekoute! Un journaliste, un reporter se toujou yon moun ki ta renmen gade kòman yon sitiyasyon ye. Se pa pou san rezon ou wè nan gè nan peyi Ikrèn genyen journaliste ki tonbe. Nan plizyè gè genyen journaliste ki tonbe. An Siri gen journaliste ki tonbe. Sa vle di, journaliste la se yon sòlda, men yon sòlda ki genyen yon lòt misyon. Misyon. Se pou kapab wè mye e pou w mye enfòme. Si m di nou ke mwen fè yon ti pase nan bon repo a m ta kapab di sitiyasyon katastrofik. Mesye fò m di nou, le peyi an a mar. Le peuple en a marre. Mwen pa konnen pou ki rezon e kòman yon nèg santi w ou gen yon zam nan men w, Ou rale l Ou ba w ba w ba w Ou pa tire anlè non Ou vle tire sou yon seri de inosan e ou fè l M ap pale avèk nou wi mesye paske m konnen a chak fwa gen yon bagay ki pase nou toujou branche pou nou konnen ki sa medya yo ap di Gen nèg ki renmen joure men franchman fò m di nou ke se pa m yon jan se pa konsa paran m te leve m. m pap janm joure. Menm lè bagay la fè m mal anpil, m reziye m pran frap mwen. Anpil moun ki t ap tande emisyon an yo te konprann ke se te yon bagay ki senp. Ebyen bagay la tèlman konplèks, m ta kapab di sa ta dwe fè le tour du monde. E m panse ke sa se dènye gout dlo ki ta dwe ranvèse vaz la, ki ta dwe sisite prezans yon fòs etranjè nan peyi Dayiti, paske nou pa kapab ankò. Nou ajenou. E, mesye, banm di nou bagay, nou konn sak fèm mal? Nou konn ki sak fèm mal, se paske, mwen wè, se pwòp frè nou, nou vize. Mwen wè, se pwòp sè nou, nou vize. Si w ap fè yon ti kalkil, ou ta kapab imajine ke gen anviwon 5 moun ki mouri. Paske, lè nèg yo pran dife, yo lage nan yon machin konsa. Mesye, ann gade byen pou n wè kiyès nou detwi. Lapolis ap pete bal avèk nou? Men pou kapab simen konfizyon, dejwe plan lapolis, nou deside moun ki sèvi nou kòm boukliye yo, se yo menm nou detwi. Lè yon malere al lwe yon bis konsa, li gen yon kòb pou l bay pa jou, Li riske Li pran wout lan paske Aparaman li konte sou bòn fwa nou paske se chak jou yap fè wout la men malgre gen anpil egzaksyon ki konn fèt yo mare sentu yo yo di banm fè wout la kanmenm men ekoute yo pat konprann ke ta pral gen yon sitiyasyon konsa yo tonbe sou lapolis kap tire ak bandi. La polis ap fè misyon l, ap akonpli misyon l. E bandi yo yo menm ki sa yo fè? Yo sèlman pase a laksyon. Yo pa bezwen konnen si sa yo ap fè a kapab genyen enpak sou anpil moun, men yo pase a laksyon. Ann imajine nan yon klendèy, nèg yo boule anviwon 5 a 6 bis. Nèg yo tire sou yon chofè ki asire sirkwi Ench Pòtoprens. Chofè a mouri paske yo te mande chofè a pou li kanpe e li pat vle kanpe. Epi sa w tande a la chofè a mouri. Pa ke chofè w la paske gen lòt moun ki mouri nan machin sa. Machin nan chavire lè yo tire. Donk nou tire yon chofè, lòt moun mouri, nou boule plizyè machin e aprè sa va ale. Men, kesyon m ap poze tèt mwen, m ap mande eske nou chak te genyen yon boutèy Florida nan men nou paske m konnen, se lè yon nèg li bwè Florida pou l ap aji konsa. Videyo yo vrèman trist, men, an nou gade yo, paske lè sa nan va di tèt nou mezanmi, men sa Ayisyen parèy mwen ap fè. Ou wè si se te blan ki te pran peyi a yo tap aji konsa m tap revolte. E m te kapab menm rive nan yon sitiyasyon pou m pran lèzam. Men mesye banm di nou yon bagay, m pa ka pran lèzam kont yon seri de moun map preche pou m di yo ekoute ale vè la bòn vwa. Se pa la bòn vwa. Mwen konnen ke par le fèt ke nou bezwen etann baz nou, nou bezwen fè yon seri de bagay donk. Ideyoloji mòtifè la se li menm ki prime. Pa gen ankenn bagay nou ka fè ke fè mal, touye moun, fè egzaksyon. Men mesye, ann di ke pandan nou t ap boule machin sa, machin sa, se youn nan frè nou ki sòti nan menm vant avèk nou ki di ke li menm li p ap antre nan bandi epi l al lwe yon machin. Konbyen kòb nèg sa pral bay? Nou konnen a ki kondisyon li te lwe machin sa? Nou konnen kisa pwopriyetè machin sa te di, si machin nan gon pwoblèm se sou kont li, lap peye l menm aprè 10, 20 tan, hein? Pa di tèt nou sa mesye, se triste, m pa ka di lapolis anyen paske lapolis li menm lap fè travay li. Men mesye, par le simple fait ke lapolis ta jennen nou, epi nou menm nou simen konfizyon. Sak pase la a m konpare l ak yon seri de bagay ki te konn ap pase nan Martissant. Imajine w yon bon maten ou leve ou tande gon fiziyad ki fèt nan Martissant. Men jounen jodi a la a, se Martissant ki poze, epi lòt kote yo menm repran. E lè m ap gade, m ta kapab di bagay la fè m vrèman mal, paske pou yon moun ou sòti Pòtoprens, tande byen wi, ou prale la a, Kabarè, Akayè, ou pa kapab, paske ou pa kapab pase Kadangan, ou pa ka pase Titanyen. Ou konn kote ou fè? Ou pase Mòn Kabrit. Ou pase Mirbalè, ou pase sou wout Sodo, ou pase nan zòn Nandal, wè konbyen kote ou pase? Apre sa w al nan Latibonit. Lè w nan departeman sila a, w al vire ankò pou vin tonbe nan Lwès. Ou fè yon gwo koub. Ò, wout sa a, si w ap sòti Pòwoprens ou prale Kabarè, ou pap menm pran inèdtan si pa gen blokis. Se tris. Anpil ekonomi ale. Mèt machin sa yo pèdi yo. yo pap repare. Ske jan yo boule la, se pa bagay motè yo kapab sèvi ankò. Li trist. M te mande nou yon chans pou fèt la. Men sanble ke nou pa tande. Nou pa deside tande. E mesye m pap ba nou manti chak jou. Mwen map oblije pale avèk nou paske se nou menm ki chèf. Se nou menm ki mèt, se nou menm ki senyè. An atandan ke la polis li menm fè sal kapab. Bay sa m ta di ankò. Paske bagay yo rèd nan peyi Dayiti. Bagay yo waw. Jeff, se ou menm ki nan Kanaran. Se ou menm ki gen anpil nèg atè a. Ki sa w di tèt ou lè w tande koze sa? Anpil lòt nèg ki gen kontwòl nèg sa yo. Silvouplè fè yon jan. La a mesye Nou pa ka kritike je nèf non La a se pa je nèf non kap frape Se sa map di nou an On nèg fòk ou enparsyal La a se pa je nèf kap frape Je nèf kapab fè kèk ti kou tou piti Nan moman sa a Men ekoute Nan zòn sa yo Nou ta kapab di Li pap je nèf. Ou kapab pran nan zòn anba yo la, zòn krache dife yo, zòn Tokyo yo, e la nèg sa yo ap frape. Nèg sa yo ap pran machin la, pran trelè, tout bagay sa yo, y ap fonksyone! Men mesye anba sa a, ki se yon wout nasyonal, gen de vwa nasyonal, m ta kapab di, nan blòk sila. Tout kote fèmen. Si yon machin ap sòti Pòtoprens pou l ale nan Plato Santral, se pa de jimnastik. Chofè la ap fè mabout, mabout. M swete 2023 a rive vit. Paske an 2021 on dizè n ap tann 2022. An 2022, men bagay la rive, bagay la rèd nan men nou, nou pa kapab. N ap di 2023 li mèt vini. Men gen yon grenn bagay pou konprann wi. Pandan tout nèg ap frape nan peyi sa la a, gen anpil ti jèn ak diyite. Yo nan difikilte paske m ta kapab di m ap tann 2023, men 2023 se ap yon okazyon pou m ta kapab reyalize yon seri de bagay ke m te planifye an 2022. Men nou konnen tou sa m te planifye an 2022 an, yo te deja bloke an 2021, e tou sa ki te bloke an 2021 an, se de bagay ke mwen te genyen depi 2020. an pèspektiv. Donk, tanpri souple papa m yo, pèmèt ke 2023 a ma kòmanse demare ak ti pwojè ke m genyen. Paske dan lavi, fòk chak nèg yo vize. Gen yon fan ki rele m ki di m, Non, RL Prod, mwa je swi pa dakò avèk twa, o pou rete nan peyi sa, nan modèl peyi sa. Gen anpil moun ki rete la. Menm lè m konnen sa m ap fè a li riske. Men. M kab rete an atandan ke m chache bon mwayen pou m kite, paske gen moun si yo te nan plas mwen, yo t ap gentan al mande azil deja. Men, otan ke nou ka viv, n ap priye jiskaske nou pa kapab ankò, nou gen opòtinite pou n kapab fè ale retou sou lòt peyi e genyen posibilite pou peyi sa a, lè l chanje tou, Tout moun a bat bravo paske jan Ayiti ye la a, chak grenn moun k ap viv ladan l, ou se yon aktè nan fim sa a. Antouka mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay, pi aprè kèskon di? A la pwochèn!